Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Dan la sware du 6, ta kapab di pou louvri 7 oktobre 2022, ta kapab di kapital peyi d'Haïti te vreman chofi. Kapital peyi Dayiti chofe nan sans ke gen enfòmasyon ki ap sikile e se enfòmasyon ki mete anpil moun deyò kòm kwa mesye Ariel Henry le chef du gouvernement li ta demisyone. Hum! Lè m tande enfòmasyon sa, m tande se anpil moun k ap fè manifestasyon pa bò lakay yo, se bal k ap tire. Se feu d'artifice, epi m di men sa kap pase konsa, epi lè m mete drone mwen anlè, m tande se Ariel ki ta demisyone, m di se sa. Mwen menm m konn Ariel. M konn Ariel, pi gwo branch ki kenbe l la se la kominote entènasyonal. Pour l'instant, fò n di ke genyen deba ki ap fèt o sen du Conseil de Sécurité de l'ONU. Men, m ta kapab di separeman, ou gen le Canada. Alò, padon, si m di le Canada, ban m di les Etats-Unis dabò, paske se les Etats-Unis ki yo menm ap akselere, ki ap mete pye yo sou akseleratè lan, de manyè aske pou kapab jwenn yon isu a kriz sila. Tan ke les Etats-Unis pa deside pou di Ariel, Ou konn sak pase? Lage pye w. Menm lè m panse ke Ariel Henry te kapab anime par la volonte pou dire ke ben ekoute mwa je vè partir, m panse ke ap gen de twa moun kan menm kap kanpe pou di non, sa pa kab pase. Mwen te pandan lannwit lan fè de pòs pou dire ke ben ekoute sa se yon diversyon. Kelke minit apre, Pòs mwen fin fè yo, ebyen la primati li menm li soti yon nòt pou kapab demanti enfòmasyon ki ta fè kwè Ariel Henry ta demisyone. Donk ekskize si nou tande telefòn mwen k ap sonnen paske gen anpil moun ki ap kontakte m nan moman sa. Ban m li nòt sa pou nou. Le bureau de communication de la primature deman fòmèlman. e kategorikman l'informasyon veykule notaman sou le rezo sosyo selon lakel le premier ministre Dr. Ariel Henry orè demisyone. Le bureau tient à couper court à ces rumeurs. Il s'agit purement et simplement de stratégies d'affabulation, Te gen anpil kout bal nan zòn sa a, ebyen fò n di ke pandan lannuit la te gen enfòmasyon ki t ap sikile ki ta fè kwè ekoute il faut evite cette zone paske lapolis ap tire avèk 2 nèg ame ki yo menm nan zòn sila. Brèf, epi podan moun yo kontinye ap kouri, fon di ke, information qui a tombé, tombé. sommes capable de dire à la minute, dans la soirée du 6 octobre 2022. L'annonce sur les réseaux sociaux de la supposée mort du maire principal de la commune de Pétionville, Kisner 1000, est fausse, confirme euh, quelques agences en ligne. Donc, Menm lannwit sa a, yo ta pral kouri enfòmasyon kòmkwa, ebyen, majistra Petyonvil la li menm, li ta pèdi lavi li. Donk, anpil enfòmasyon t ap sikile pandan lasware di 6 oktòb. Nou prale e parapò a kèlke twit e konfrè nou yo lage. Dabò, fò n di ke pandan bagay la te rèd, y a le pdg de Scoop FM, donk se. Le master an matyè denfòmasyon paske etan ke m ta kapab di gon seri de moun nan peyi a la yo poko konfime yon enfòmasyon avèk ou, ou poko ka di wi ebyen se otantik. Pa egzanp ebyen ou pran Gary Pierre Paul Charles se number one nan pandan ke tout moun ap moute desann ap rele anmwee Ariel Henry ale Gary Pierre Paul Charles a twite pou dire ke ben ekwite Le Premier Ministre Ariel Henry a-t-il, oui ou non, démissionné? De qui est cette information? Que discours? Kite l mache. Donk, si te genyen m ta kapab di yon verasite pa rapò ak enfòmasyon sila a, m panse ke tweet Garry an li t ap konfirmatif. Epi tou ban m di n yon bagay. Nou pa kapab rete jounen jodi a la avèk laprezans de Anpil chanèl, anpil moun ki la sou rezo a, imedyatman yo poko konfirmatif nan yon enfòmasyon, nou poko ka kriye viktwa. Paske nou konnen ke gen anpil moun, se kòm si son veritab batay yo anklannche fas ak Ariel Henry. Men tan ke yon nèg tankou Garry Pierre Paul Charles li poko twite, tan ke RL Prod poko twite, tan ke yon nèg tankou TT poko twite, Eben n pa kab kouri ap rele anmwe Ariel Henry ale paske rezo sosyo a fò n di ke premye bagay kap baw enfòmasyon an se rezo sosyo kounya la nou pral nan kèlke tweet ta dwe genyen yon konsèy minis donk pa bliye ke nan moman map anrejistre emisyon sa se dan la sware di 6 oktòb donk konsèy dè minis sa ki ta sipoze fèt pou pi piti yo ta sipoze revoke 3 minis ak kèk direktè jeneral donk yo pral fè chanjman daprè enfòmasyon ki yo menm ap sikile donk sa vle di kesyon pou Ariel Henry ale a nou poko nan lojik sa men fòn di ke genyen yon reyinyon ki fèt. Jounen jodi a la a, onivo de Konsèy Sekirite L'ONU, gen anpil moun ki pran de desizyon. Genyen towo ki nan OEA a ki se Luis Almagro. Misye li menm, li fè yon apwòch tout a fè patikilyè sou kesyon Ayiti a. Paske, fò n di ke, la veritable question qui est sur la table, se pou ta kapab gen yon fòs. Eske se ta yon fòs ki ta dwe vini an soutyen? pou ta travay an sinèji avèk Lapolis Nasyonal Dayiti. E koute byen, paske nou rive nan yon moman, pa bliye, gon yon seri de kote, galon gaz la li 700 dola. Gon yon seri de lòt kote, galon gaz la li 1000 dola. Donk, jounen jodi a la yon nèg ki gen moto, ou pap kapab achte yon galon gaz 700 dola pou mete nan moto w. Donk. Le truc est simple, nèg la kapab achte yon demi galon gaz, epil mete demi galon tine ladann, epi sa w tande a la moto l fonksyone. Men ekoute! Sa va pa etre pou lontan, paske sa ka rive nèg la antre nan yon truc konsa, epi sa pa mache. Donk kriz ki gen jodi a la, li dekoule de, m ta kapab di, gaz la. Donk, e kisa gouvènman an bezwen fè? Gouvènman an bezwen al pran gaz la, men si yo al pran gaz la, gaz la rive, nan ponp yo. Kounye a la a kesyon kap poze, se ke gaz la kapab vann a pri ke yo te fikse la, 520 ou 570. Donk, si li rive, sa vle di, se kapab yon pwoblèm. Se sa ki a la baz ke nèg je nèf yo yo menm yo kanpe la yo di gaz la pap soti men ya yon pwoblèm paske e anpil moun di ke nèg yo pretann ke yap batay avèk popilasyon an nan pèspektiv pou anpeche gaz la soti. Men ekoute. Nou ta kapab di, Se fo pou anpil moun. Antouka, se la nou ye, e kriz gaz la, li mete anpil moun sou dèyè. Anpil moun nan gwo difikilte. Se sa k fè, gen demach ki ap fèt la a, Ariel Henry nan difikilte. Lè w pran yon nèg tankou Frantz Elbé, li nan difikilte paske gen yon veritab defi anfas, al pran gaz la. ou pap kapab sòti avèk li, ou pap kapab menm antre pou al pran menm. Donk, tan ke mesye G9 yo konstitye yon veritable defi, ebyen CSPN nan ki se Conseil Supérieur de la Police Nationale, ebyen li an difikilte. Alò, pou moun ki pa konnen tèm sa a, Conseil Supérieur Police Nationale la, li konstitye de Premye Minis lan, kelke ministre du gouvernement et puis chef de la police la donk nèg sa yo an matière de sécurité se yo kap gen pou reyini pou pran des desizyon li pati konsa ou jwenn premye minis lan ki se Ariel Henry malerezman gen anpil nan minis sa yo m pa konnen non yo ou jwenn minis jistis ak sekirite piblik lan ki se Bertho Dorcé m pa konn non enteryè a non se li t kitel Ou jwenn minis enteryè ak kolektivite teritoryal lan, apre sa m kwè wal jwenn e e e kòman il s'appelle chèf de la polis chèf polis la epi an kèlke sòt ya le sekretè deta a la sekirite piblik donk kounya la se nèg sa yo ki pral degaje yo pou mèt Janjak. Men kant presyon an vini sou do Ariel Henry, ebyen Ariel Henry pral egzèse presyon pa l la sou do minis jistis ak sekirite piblik lan, epi minis lan li menm pral egzèse yon lòt presyon sou chèf polis lan ki se oksilyè lajistis pou ke yo kapab pase alaksyon. Men ya un autre problème. Quel est le problème? Nèg yo gen barèt nan men yo, y ap pete dèyè cha. Men yo pa kapab al pote tèt yo ale anba a. Sa vle di, nèg k ap batay avèk ou a, nèg ki ilegal la, li gen pi gwo zam nan men l pase w. Donk, se sa k fè, pwoblèm nan vin yon kriz la a e l ap diskite alentènasyonal. Ki sa nou gen nan men nou kòm lòt enfòmasyon? Lors de l'assemblée générale de l'OEA ce jeudi au Pérou où participait le ministre haïtien des Affaires étrangères, le secrétaire général de l'organisation hémisphérique Luis Almagro, a demandé à la communauté internationale d'accorder un soutien urgent à Haïti en vue de la résolution de la crise sécuritaire. De plus, il a appelé à déterminer les caractéristiques de la force de sécurité internationale dont Haïti a besoin en ce moment. Tendez bien, m'a dit pour nous en créole. Pendant Assemblée Générale OEA, n'ai jeudi à un pays Pérou, côté que... Minis ayisyen afè etranjè lan ansanm avèk sekretè jeneral òganizasyon emisferik lan t ap patisipe ebyen li mande sekretè jeneral òganizasyon an wi Luis Almagro li mande ak kominote entènasyonal la pou kapab bay yon soutyen prese prese ak Ayiti yon mannyè pou kapab rive rezoud kriz sekiritè peyi ap fè fas anplis li mande pou kapab detèmine karakteristik Fòs sekirite entènasyonal sa Ayiti bezwen anpil. Detèmine karakteristik fòs sekirite entènasyonal la, èske se yon fòs k ap vini k ap deplwaye pou kapab al mate bandi? Èske se yon fòs ki pral vini pou travay, m ta kapab di, de konsè ansanm avèk lapolis? La, il revient à déterminer tout ça. Men pa bliye, fò m di nou byen ke veritable rèv entènasyonal la, se mete pye sou kou leta nèt. E nap rive nan yon moman kote ke lè yo fin met pye sou kou leta, pèp la pral ajenou, pèp la pral di banm fòs entènasyonal la. Tankou jan nou te mande pou minustah. Nou pa konn kisak pral pase. Lè sa a, lè nèg sa yo vini nan peyi Dayiti, nou pral wè se Dieu, se Sauveur. Se yo menm ki kapab mate bandi. E imedyatman yo vini, m pa konn si bandi yo pral kanpe batay. E m pa konn kisa kominote entènasyonal la bay bandi yo tou kòm asirans, paske sa kapab rive lè yo vini, ebyen gen anpil bandi. Yo bay amnisti. Men konsa tou gen anpil y ap arete, yo kapab mete nan prizon, konsa tou gen anpil ki kapab mouri sou chandbatay paske gen nèg ki di se revolisyon y ap fè. Paske nèg ki ap fè revolisyon an vrèman vre, menm lè blan ta vin anfas li, l ap kanpe batay. Si l gen zam li, l ap kanpe batay. Eske nou konprann? Donk, m espere sa, e m espere ke, donk, ke solisyon an, n a jwenn li osi rapid. Men, kite m di nou yon bagay. Sonje ke vwa sa a ke nou renmen anpil lan te di nou yon koze. Apati mwa novanm, m ap mande chak grenn moun nan peyi sa a pou fè an plis, paske m toujou di nou sa, un maximum de prekosyon. Anpil moun pral mouri. Tande, anpil moun pral mouri. E m ap mande nou tanpri souple, bay lari an. Paske, lari an, m panse ke se Lisifè an pèsòn ki pral mache ladan l. Men m swete ke nou tande sa m di nou. Genyen Makomè Edmond Supplice Beauzile, pandan lasware, lè la twite, Li di ke diversion, diversion, diversion. Calmez-vous! De quoi avez-vous peur? Quel autre crime vous vous apprêtez à commettre? Men, m sispèk yon ti bagay wi la. De quoi avez-vous peur? Donk, pa gen panik nan kan Ariel la. Konprann tout moun kap sipòte Ariel pa de panik poze nou men bon bagay wi lèl di kel otre krim vou vou aprete a komètre sa vle di kisa pandan la sware te kapab gen moun ki anvi al kay moun pou al lanse dife te kapab gen moun ki ka gen entansyon pou al fè dechoukay. E se sak fè m te kouri twite pou m di pèp la ee fèt gaf paske ou te kapab afole ou tande nouvèl la epi ou kouri al nan lari epi w al pote boure mal epi sa w tande a la lapolis koupe gòjèt ou yo met chif nan men w èske w konprann donk sa vle di ke emisyon sa li enpòtan anpil. Epi tweet yo ki fèt dan la sware pou koupe kou ak tout enfòmasyon yo, mwen m panse ke se byen. Pa egzanp, le premye tweet de Garry Pierre Paul Charles ki yon ti jan kalme lari an, epi ou vin jwenn yon tweet pa bò kote Primati ki koupe kou ak enfòmasyon sila a, epi gen anpil lòt bagay ankò. Paske pa bliye, an plèn reyinyon, o sen di konsèy de sekirite de l'ONU kote ke genyen Lèzetazini, genyen le Kanada y ap panse sou pwoblèm Ayiti a, m pa kwè se nan moman sa a mesye Ariel Henry t ap chwazi pou l demisyone. M pa kwè se nan moman sa a tou peyi sa yo